Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon chak emisyon nou fè ebyen nou touche yon kote trè patikilye e nou wè atansyon yo rete sèlman sou euh Vil Okay. Men ekoute nan vil Okay la gen anpil zòn gen plizyè seksyon kominal. Seksyon kominal yo ki touche mezanmi m ta kapab di ebyen moun sa yo yo kapab pa jwenn èd paske lè èd yo rive se nan vil la sèlman yap bay yo. Donk nou ta swete ke èd yo rive nan seksyon kominal yo paske gen anpil seksyon kominal ki touche gen anpil seksyon kominal kay kraze e moun sa yo bon ou pa konnen kòman yo pral fè pou kapab rekonstwi vi yo. Se trè difisil. Nan kad emisyon sila a, nou pral fè yon periple. Nou di periple paske se pral vrèman difisil. Pandan ekip ponpye Taba, Okap, Pòtoprens desann nan vil Okay, yo pran direksyon wout Durcis e mwen kwè genyen yon zòn ki rele Towo. Zòn sa a, ebyen, tranbleman de tè la pase li fè anpil dega. Anpil dega. A tèl pwen, genyen yon espas kote ke mòn nan kraze, li tonbe sou plizyè kay, abitan yo mouri. Yo ta prale fè yon jan la pou kapab retire moun yo anba dekonb lan. Eske se fasil? Eske se difisil? Nou pral wè. Direksyon Durcis avèk tout ekip sa a. Wout la vrèman. Périlleuse, Se yon wout wokayez, difisil pou yon machin ki pa double kapab mache nan wout sa a. Premye obstakl nan yon mòn. Sapè ponpye desann, tout moun desann mete men, yo oblije itilize mas pou kapab pèmèt machin nan pase. Apre anpil efò, yo finalman jwenn pasaj. Lè yo resi rive sou plas, se yon lòt kalvè. Tout moun oblije konstate lè dega e o final fè grizmin paske se difisil pou fè travay la jan yo ta dwe fèl la paske jan wòch sa yo tonbe sou kay yo tonbe sou moun yo ebyen li vrèman difisil pou ta kapab wetire yo paske yo pat fè deplasman avèk peltez. Mezanmi bagay la vrèman konplike, nou panse ke otorite yo gen anpil travay pou yo fè. Se nan sans sa a nou pral envite w gade avèk youn nan kolaboratè nou ki li menm ap eksplike w tou ki peripesi ki genyen pou kapab rive la. Epi n ap vini avèk kèk deklarasyon de jan ki yo menm pa twò satisfè paske yo te fè deplasman an pou te kapab tante vin sove de vi, ekstirpe kèk kadav. Anba wòch sa yo, men tach la te parèt archi difisil. Medam mesye imaj sa nap gade la se yon ajan ponpye yo pral pote èd bay moun ki viktim yo men kote nou prale a la tèlman lwen medam mesye pa gen wout kamyon an paka monte. Kamyon sa nap gade la li pote anpil materyèl, materyèl pou yal bay moun yo premye swen, materyèl tou pou yal gade kòman yo kapab kraze beton yon fason pou retire moun anba dekonb paske kote nou prale a yo di gen anpil kay ki kraze. Yo di jiskaprezan gen anpil moun ki anba dekonb. Nou nan wout la la pa gen wout pou nou monte. kamyon an kole e ajan ponpye yo jan nap gade l la lap fè tout tantativ poul wè kòman li kapab kase wòch la yon fason pou fasilite tach la pou chofè a paske tout tantativ chofè a ap fè la poul monte malerezman li paka monte. Medam mesye, lè sa bon fòk nou di l bon, lè pou nou kritike nou kritike men lè nèg yo fon bagay ki bon nou oblije di l bon. Pandan se tan moun yo tap. kritike leta, yo t ap kritike pwoteksyon sivil, yo te di yo pa t janm wè nèg yo nan vil la, ebyen gen yon ekip nèg ki soti Okap vin kontre avèk plizyè lòt nèg ki soti Pòtoprens ak anpil lòt zòn ankò nan peyi a, ebyen nèg sa yo, nèg sa yo trè mobilize nan moman la, n ap gade nèg yo la. Nèg yo deside pou yo pote kout men. Yon bravo pou nèg yo paske nèg yo vrèman mobilize nan moman la. Menm jan madam mesye lè yo te voye tenten nou te di nou yo voye tenten. Menm jan lè nèg yo pat janm parèt nou te di yo yo pat janm parèt pwent tèt yo. Men nèg yo deside fwa sa. Nou oblije bay ochan. Madam mesye moun kap gade imaj sa ki ta vle pote kout men avèk moun okay ebyen pa neglije paske okay vrèman an difikilte paske se pa centre ville la sèlman ki gen pwoblèm gen Pil lot kote nan okay ki gen problem. Pase kote nou prale ye la madam mesye li telman lwen vil okay li pi fasil poun ta retounen potoprens ke poun ale kote nou prale ya. Sa vle di moun sa yo kote yo ye ya kay yo t kraze anpil nan yo mouri e sila yo ki anba dekonb si pa gen moun oubyen yon kazèk yon moun nan zòn nan ki pou bay rapò ebyen pa gen moun k ap janm konnen si moun sa yo sinistre madam mesye. Nou bezwen kout men kèlkeswa moun nan kèlkeswa kote w ye nan mond lan si w ka lonje men bay okay pa neglije paske okay li bezwen kout men okay an difikilte madam mesye. Misyon sa, madam, mesye, preske son misyon ki enposib, ke nap rann posib. Alò, ajan ponpye yo, avèk pwoteksyon sivil yo ap rann posib. Paske bagay yo vreman konplike la a. Bagay yo vreman konplike. Pou nal retire moun sa yo anba de kob, madam, mesye, anfen, anpil, anpil jimnastik. Yon nan monte nan kamyon an kounya. Yon nan monte ret atè. Mesye deyò wè kamyon prale. Chè. Madam mesye imaj sa nap gade la a. Se imaj zòn towo. Towo a se yon zòn ki nan disis. Disi se youn nan komin Okay. Alò Disi se yon komin ki vrèman elwanye de centre ville Okay. Kidonk, nou menm la a nou andeyò de Disi. Sa vle di madam mesye, nou trè lwen, trè lwen centre ville la. Kidonk, imaj sa a n ap gade la a se imaj yon gwoup de ponpye akonpanye avèk pwoteksyon sivil. Kidonk, nèg yo trè motive malgre tout. difikilte nou te kwaze sou chemen an, men nèg yo, yo trè mobilize la pou yo ale chache moun ki anba dekonb. Daprè enfòmasyon nou jwenn, gen moun ki anba dekonb toujou. Alò moun yo la, yo mobilize, yo pral chache moun yo anba dekonb. Madam mesye imaj sa se imaj tranbleman de tè la ki ravaje zòn sa alò fòk nou di nou nan zòn ki rele towo. Kay Toro Nou nan premyè seksyon du 6 Sa se imaj tranbleman de tè la ki te pase samdi 14 out la Ebyen madam mesye zòn nan kraze nèt Moun ki anba dekonb yo Moun ki anba Alò, anba pil ranblè sa yo, ebyen moun sa yo tou rete paske pa gen posiblite tè a fann. E sapè ponpye yo, yo vini. Men malerezman, yo pa ka fè anyen. Paske a chak fwa yon moun ta eseye manyen youn nan bagay sa yo, youn ka deboule. tonbe sou yo. Sitiyasyon konplike. Okay bezwen kout men, se pa sèlman vil Okay ki touche. Tout Okay nèt frape. Tout Okay nèt frape madam mesye. Mesye imaj sa nap gade la se ajan ponpye yo ki soti Okap Ansanm avèk sa ki sòti Pòtoprens, Jakmèl, Taba, yo tout met ansanm avèk Pwoteksyon Sivil, yo vini nan twazyèm seksyon Ducis, kidonk ki se youn nan komin anndan nan Okay. Madam, mesye, fòk nou di kote nou ye la, li vrèman elwanye de vil Okay, kidonk se yon moun, alò fòk nou di tranbleman de tè ki te pase samdi 14 out la, Kidonk tè a vrèman fann nan vil Okay, alò nan D6, kidonk gen Kay Toro, Kay Toro, kidonk madam mesye son veritab, veritab katastwòf, kidonk tout ajan sa yo nou wè la yo te fè le deplasman yon fason pou yo wè kòman yo te kapab retire moun ki anba dekonb yo men malerezman jan bagay la prezante a la yo pa ka fè anyen paske Li reprezante yon danje pou yo. A chak fwa yo menm yo ta eseye pou wè kòman yo kapab retire moun yo ki anba dekonb lan, yo menm tou yo ka pèdi lavi yo. Imaj sa n ap gade la madam mesye, se ajan yo. Non pa m se enspektè Maxo Joachim. Non pa m se enspektè Maxo Joachim. Pale fò enspektè. Responsab sèvis de sandi de la komin de Petyonvil. Jodi a deplasman pa nou an la a, nou te fè li pou nou te vin ede moun Okay. Se poutèt sa jodi a nou gen reprezantan Jakmèl, Kap-Ayisyen, Sen Mak e ponpye de Petyonvil. Taba osi. N ap remèsye tout moun ki te patisipe nan entèvansyon an. Nou vin la a, nou fè apeprè katrèd tan n ap kouri machin, mòn sèlman n ap pran. De mòn, apre sa nou fè inèd tan n ap mache, n ap monte mòn, e lè nou rive, nou gade nou wè se yon eboulman ki fè nan zòn Kare Towo, premyè seksyon Disi. Eboulman sa a, se yon eboulman de 20 a 25 pye. Sa vle di ke pa gen posiblite pou sapè ponpye yo ta riske vi yo paske si nou te gen posiblite pran sant, nou t ap fouye. Pou nou te kapab jwenn mò a, sèlman e n a gen lafi. Men moun disi yo satisfè ke de efò nou fè. Moun disi s. Dèske nou vini. Pwochen etap nou nan kad travay nou ki sa li ye? Pwochen etap nou. Apre nou kite lame. Se kontinye chache de sivivan e mò. Se misyon pa nou sa. Paske ponpye, misyon ponpye se sove ou peri. Ok se sa nou se se misye pa nou la. Bon pwochèn etap la nou pa se lè n desann nan koun nan petèt koun nan ka ban nou lòt etap la pou le moman nou pa konn ki lè nou sot nan nan la nou pral desann okay nou pral okay nou pral nan koun nan koun nan petèt koun nan ka gen lòt etap men misyon sa yon misyon enposib pou nou li enposib pou nou pa rapò avèk eboulman apeprè de 20 pye epi tè a deplase sou apeprè sou 20 a 30 mèt. Donk sa vle di ke son bagay vrèman vrèman vrèman òl ou bèy nan tèt tèt tèt chaje. Donk se youn nan rezon ki fè kounye la moun moun zòn Toro satisfè de prezans nou sèlman du fèt ke nou rive la yo wè ki sakrifis nou andire pou nou pou nou rive la. Donk yo wè si te gen posiblite pou bagay yo te fèt nou tap fèl men kòm pa gen posiblite nou oblije reganye baz pou nou konnen pou yon pwochen misyon. Dabò mwen vle salye près ekrit, pale, televize, an liy. E la a nou nan lokalite Towo, premye seksyon komin Ducis. Non mwen se Laguerre Maxwell. Prezante n sitiyasyon an la nan zòn nan. Bon, sitiyasyon zòn nan, m ka di moun ki sitiye direkteman nan premye seksyon Ducis, dezyèm seksyon, twazyèm seksyon. yo ekstrèmeman vilnerab pa rapò a seyis ki pase a. E vin jwenn toujou nou vin refrape anba yon siklòn. Nou pa gen anyen, tout sa n te genyen tout detwi. Nou gen anpil moun ki mouri, nou gen plizyè moun ki mouri atravè lè twa seksyon. Nou genyen jaden yo ki disparèt, nou genyen bèt ki pèdi. Men mentnan nou preske o zabwa, nou mande ki sa ke nou pral fè e ki sa ke leta a pral fè pou nou. Bon. E gon moun anba tè an la, se ou ki te mande sovtè yo vini? Wi, se mwen menm ki te mande pou yo depi lendi, depi dimanche mwen te mande sa de fason pou tèt pou yo te kapab vin gade si yo te ka jwenn ni pou mwen. Paske se dwa leta a Pouvi ke moun nan se nan entemperi ke li ale, se menm lè ke nan rivyè ke li te ale, pouvi ke yo sipoze chèche l pou yo ka jwenn ni. Dapre konsta w, eske w wè yo kapab travay? Bon, jan sitiyasyon an ye a, li ekstrememan difisil pou yo travay. Paske, premyèman. Jan deboulay la fèt la, si moun yo rantre anba l, sovtè yo rantre anba l, tè a ka tonbe sou yo. Sa vle di ke ou pa ka pral sove, ou pral chache yon mò pou w vin pèdi vi, pou w vin pèdi vi. Ou pa gen yon bagay w ap di avèk sovtè yo ki soti lwen vin la a? Bon, sa ke m ka di a sovtè yo, mwen remèsye yo dabò, sitou chèf misyon an ki pran kouraj li avèk de men. Pou l te kapab rive la. Mwen remèsye yo e m ka di ke nan non chak grenn moun ki anndan premyè seksyon du sis, dezyèm seksyon, twazyèm seksyon du sis, mwen nan non chak grenn moun ki la a yo, mwen remèsye e sovtè yo ansanm avèk tout jounalis yo ki te akonpaye yo pou te kapab vin gade si yo te ka retire mò a mwen men malerezman, Yo pa ka retire l e pa fòt pa yo. Fè evalyasyon, paske nou te deplwaye plizyè ekip. Tou dabò, nou te deplwaye yon ekip al nan mòg yo al fè kontaj pou nou konbyen kadav yo ranmase, pou nou te ka gen chif. Nou deplwaye yon dezyèm ekip ale fè le tou dè zabri, de sit debèjman yo, lè yo vini yo ban m lis la e konbyen moun, paske nou te fè yon kontaj. Se sa k fè m kapab di w ke gen moun Lise Klodimuso, gen moun ki Divasay Sibe, gen moun ki Kay pastè Honoré sou Demapou oubyen sou tèren foutbòl oubyen nan Lasavann mwen konn ki kote tout sit yo ye paske nou te deplwaye dè ekip al fè kontaj e gon lòt twazyèm travay ki fèt tou se enjenyè minisipal yo ki te genyen plizyè stagyè yon dizèn de stagyè American University ki te avè yo nou te voye yo al fè yon kontaj o nivo de rue yo gen ekip ki pran rue transvèsal yon lòt ekip pran rue an lonjitidinal gen lòt ekip ki ale an ekstansyon vil la Dexia, Vernet. Nou kòmanse fè kontaj pou ka gen yon lis egzostif de konbyen kay ki kraze, ki demoli, ki initilizab. Se nan sans sa a ki fè depi dimanch swa m te gentan di m gen 4,500 moun ki sanzabri pou yon premye kontaj paske m pa t ko gen enfòmasyon kazèk yo paske komin Okay la li genyen kazèk yo ladan l tou sou Labòd, Mèsi, Boumye, Loran, Fò Frèd, Dumé, tout kote sa yo, yo depann de lakomin dèkay fò m te konnen. Fò m te konnen ki kantite moun ki sanzabri anndan komin lan. Alò, w te mande m ki sa k fèt, e mwen di w gen evalyasyon sa ki ap fèt. E jodi a la, nou gen yon ekip ki sot Pòtoprens, des ingénieurs ki fòme avèk Miyamoto ki depann di Ministè Dlenteryè, ki ap fè des evalyasyon. Si w wè, yo evalye l, yo ekri l an twa koulè, MICT. Si l ekri an wouj, an jòn ou an vè. Si mak sa li ekri an vè, sa vle di ou mèt itilize kay la nòmalman, strikti li ok. Vè, pèmi ditilize. Si lan jone, ou gon aksè limite. Sa vle di antre, pran zafè w sòti, pa ret dòmi lan kay la. Gen replik toujou jiska 1 mwa nou ka pran 2 replik. Donk si l ekri an jone, son aksè limite, ou ka antre pou yon bagay, sòti. Men si li ekri an wouj, sa vle di pa itilize kay la. Donk nou ta renmen pou tout moun byen klè sou sa, vert, jaune, rouge. Si l ekri an wouj, son kay ki a demolir. Pandan nou di w kay la a demolir la, aspè sa a, Li ap fèt avèk enjenyè ministè enteryè e gon menm gon lòt ekip toujou ki ap fè des evalyasyon yo menm se foto yap pran avèk drone pou statistik paske fiskalite a li otravay li chaje tout moun CFPB li pral chaje w pou kay ou pandan se tan kay la kraze donk nap fè des statistik tou an menm tan o nivo de la meri pou nou genyen yon bank dimaj de kay ki kraze avèk drone nou kòmanse fè sa maten an. E nou sot yon reyinyon avèk sou estrikti yo, ke CNE te la, TPTC, Habitat, tout moun ki nan urbanis yo te la, ki ap travay ansanm, ki mande nou ki kay nou bezwen detwi, ki kay, ki kote gen grava pou nou ranmase. Donk se kalandriye a ki ap prepare la a, pou nou ka konnen pami sa k tonbe deja a yo, ou pral retire debri yo, pou ka pèmèt moun yo retounen, pou pa gen kan. Si w kite moun yo nan lari a, yo fè de kan, Nou konn ki sa Kanga dwe vni. Donk moun nan se sou tèren pa l la pou l retounen. Ou pral ede l debleye l. E nan sans sa a tou nou te soti yon entèdiksyon pou zòn Sakrekè Okay. Tout moun wè tour la li panche. An atandan ke yo arive a demoli, fò moun evite pase devan Sakrekè a. Vibrasyon kapab fè de dega pou l tonbe e pesonn pa vle kriye ankò. E si l tonbe sou mache a, mache a fisire tou. Donk 2 espas piblik sa yo an atandan nou soti avi deja pou n di pa itilize espas sa yo. e ki gen OIM tou, nou gen 2 top ki dwe rive enstamman, donk pou rès jounen an avan jiskaswè yo te di nou konntenè a sou wout, donk tout patenè ki enplike nan ijans yo, yo bay tout jan de sipò sa yo, donk ministè enteryè tou li voye dè enjenyè vin travay, donk nou pako resevwa lajan, pa yon santim, nou poko resevwa fon ki pou di ke omwen nou ka achte dlo, nou ka achte plachose, lèt dè patenè ki enplike nan ijans ki. e pote tout sipò yo nan jan de travay sa. Te gen CRS tou ki te fè kèk entèvansyon tou. Alò pou jodi a nou mande yo pou nou kapab fè la kowòdinasyon de distribisyon yo. Paske chak moun li gen dwa ale sou yon sit, yon lòt moun al sou menm sit la pandan toutan gen lòt sit ki bezwen. Donk nou te mande patenè sa yo jodi a pou yo toujou vin chita avèk lameri paske nou pran lis kote ki gen sit debèjman yo pou nou konnen ki jan entèvansyon yo ap fèt, èske se dlo, èske se manje, èske se rad, èske se ji. Pou nou konnen kijan entèvansyon yo ap fèt pou nou ka kanalize entèvansyon yo. Se vre nou gen anpil moun ki mouri, nou pèdi anpil bagay, men nou pa ka pa rekonesan de sa ke yo fè. Ekip sa nou felisite yo e n ap di yo ankò ankò bon travay, y ap kontinye travay. Donk nou pa ka kite près la san ke nou pa prezante senpati nou nan non Senatè Moyiz Janchal, nan non Se pou tout pitit Desalin an jeneral ak tout moun gen moun ki mouri, tout moun ki gen moun ki blese. Men n ap di yo di kouraj. N ap kontinye travay, se pou sa ke nou la. Mèsi. Èske pitit Desalin gen yon mesaj pou la popilasyon nan sa sitiyasyon sa? Mesaj ke nou gen la, n ap di popilasyon an fè pridan, paske kapab toujou genyen de bagay ki kapab rive. Gade gwo lapli ki sot tonbe, donk avan yè swa. Se vre nou konnen. E moun yo fè tout nwit lan prèske san dòmi. Moun Kavayon, moun Manich, moun Lèzanglè, moun Aken, moun Okay, yo fè tout nwit lan sou pye yo, yo pa dòmi. Men n ap di moun yo lavi pa fini. Men konsa tou, n ap pwofite di moun yo, kèlkeswa konstriksyon k ap fèt jounen jodi a la, fè ansòt ke yo fèt yon fason pou sa k rive la pa rive ankò. E n ap lanse yon apèl tou a otorite etabli yo pou ke kèlkeswa konstriksyon k ap fèt, nan jounen jodi a pou yo fèt selon lè nòm de la konstriksyon pou evite nou gen pèt an vi zimèn kòm pitit Desalin toujou di l donk fòk gen yon leta ki ap pran an kont tout sa ki dwe fèt syantifikman pou evite nou gen pèt an vi zimèn pou nou pou pa pèdi plis lavi e byen dènye mesaj la se sa l ye se ke solidarite e n ap solisite pou viktim yo kèlkeswa moun e n ap di tou leta degaje l entèveni e pi. sipòte moun yo a kou tèm, a mwayen tèm e a lon tèm. A mwayen tèm pèmèt ke moun yo kapab jwenn konstriksyon, pèmèt moun yo kapab jwenn kay pou yo rete. A kou tèm, pèmèt moun yo kapab jwenn manje, jwenn prela, jwenn tant kòm pitit Desalin ap fè l la. Pitit Desalin, premye entèvansyon an se te sove lavi, ebyen yo voye yon seri de teknisyen vini pou kapab sove lavi, kounye a la pitit Desalin pral entèveni yon fason pou kapab pèmèt moun yo jwenn tant, prela e avèk kit alimantè. Ok, avan tou mwen voye chapo m. Bay chak fanmi ki viktim nan depatman Sid la. Nòmalman, non pa m se Brunel Chéry. Mwen gen 11 an, ap fè 20 pye. Mwen se fòmatè ponpye nasyonal. E prezans nou nan depatman Sid la, se, m kapab di, se sipò a pitit Desalin avèk Chaplin Sosyon Entènasyonal ki te rann sa posib. Pou n te kapab vini. Paske anndan vil Okap nou te bezwen sipò. Pou n te vini, mwayen de deplasman, manje, tou sa yo. Nou t ap eseye tcheke kòman n te ka vini. Men, avèk kontak yo nou mennen, nou rejwenn avèk lidè Pitit Desalin nan ki se Moyiz Chal. Nan kontak yo nou mennen, nou rive jwenn responsab Chaplens Insurgents National k ap viv Okanada, ki se Sè Wildany Cupidon. ki chwazi sipòte ekip ponpye sa a, yon ventèn de ponpye ki soti Okap pou vin riske vi yo la a, al ede moun yo sove vi e menm retire moun ki fin pase. Donk, nou anviwon, ozanviwon 4 a 5 jou la a, n ap batay e nou frape anpil. Ou kapab wè nan kwen an la a, anpil nan yo la a, yon ti jan afebli. Donk, se sa, djòb la se sa li ye, nou batan anpil. Nou antre nan pil menm jan n te konn pran nan fòmasyon e se sa n ap remèt la a. E talè la a nou sot yon kote la a ki tèlman wo, ah, ba la pa tèlman fasil. E malerezman, lè n rive, se fanmi moun nan menm ki di ke l ap enposib, men pou nou menm, nou t ap eseye kanmenm. Men, sa te ka rive nenpòt moun. Nou pataje pèn nou avèk tout moun nan depatman Sid la. Mwen menm sa map di an dènye, ann rete veyatif tankou jan Michel te di l talè a, fè sa n gen pou n fè nan jan ke nou dwe fè l epi petèt yon lòt fwa n a gen mwens viktim. Mèsi. Eske ou gon lide de kantite moun ki deja yo touye lè nap frape sou ti mesye yo? Oh nou gentan ret sou yon pakèt ozanviwon 16. Touye moun nan vi tou? Yeah nou fè sa. E jis kounye la nou gen ekip ki sou pye pandan jounen la nou poko konnen kisa ki kap tonbe e bon panse. Anvan jounen fini nap gen yon rezilta kanmenm. Nou wè kòman sitiyasyon an ye? Bagay la trè trè trè difisil nan departeman di Sid lan. Ebyen fò n di ke a pati de demen aprè midi nou pral genyen dè imaj kap vin jwenn nou konsènan le departeman dè Nip. Peti trou de Nip, Ansavo, anpil nan zòn sa yo ki yo menm sanse kraze plat. Nap vini avèk tout imaj yo pou kapab pote ba ou. Nou te gen yon maksimòm imaj sou vil Okay, ebyen kounya nou kòmanse fè w viv kòman sa pase o nivo de seksyon kominal yo, a partir de demen nou pral touche anpil lòt zòn. Nap mande w pou kapab toujou rete avèk nou. Nou menm nan RL prod nou deside fè yon jès, men se yon jès senbolik avèk moun sa yo Ki yo menm touche. Nou pral met pye nou atè a tou. Men, grenn moun ki pral fè nou mete pye nou atè a, se mwen ta kapab di, emm, tout moun ki fanatik chanèl sila a, sila yo ki aletranje, sila yo ki ann Ayiti tou. Donk pou moun sa yo kapab voye ti kichòy pou nou. Ban m di nou yon bagay lafanmi. Gen yon pwovèb kreyòl ki di, Pise krapo. Ranfòse larivyè. Sa vle di, ou te kapab mete nan tèt ou jan moun yo frape la a, si w ap fè yon jès, ebyen fò w bay anpil. Non! Nou anpil sou chanèl la. Ann imajine, si chak grenn moun bay yon kwadè dola, wa imajine w konbe kòb sa ap fè. Ann di sèlman 9 mil moun ta kapab di y ap bay mwatye dola. Ebyen, sa t ap fè 4500 dola. Se prèske 80 mil dola ayisyen. Sa te kapab fè anpil bagay. M ap gade nan yon videyo kote ke kolaboratè nou yo fè entèvyou avèk anpil moun ki viktim. Epi, nan fen entèvyou sila a, Ou wè moun yo kap mande. Nan fen entèvyou sila a gen yon pèsonaj ki di, Se yon ti tant wi nou bezwen la a. Eske nap ka fè nou jwenn li? Sa vle di, tout moun ki sou plas, moun yo konte sou nou. Otorite, jounalis, sa vle di ou menm ki jounalis, si w pral fè yon entèvyou franchman, Fò ta gon 5000 goud nan pòch ou paske gen de moun ou fin pale avèk li ou pap ka vire gade l vre pou wè l nan mizè sa. E fò m di nou ayisyen se yon nasyon ki vrèman rezilyant, nou vrèman fò menm nan difikilte nou kenbe fèm. Si w wè yon moun, yon granmoun, yon moun andeyò nan difikilte Lap di w pou bal on ti kichòy sa vle di dignité a li pèdi l nèt. Se sak fè m te vle ke se nou menm ayisyen ki pou fè premye jès la. Entènasyonal la kabab ba nou èd se vre, yo kapab manifeste jenewozite yo, men si nou menm nou fè l ebyen Bondye ap di mèsi an retou e lè nou bay nou kapab resevwa plis. Kontinye manifeste soutyen nou. Nou mete nimewo Moncash, nou mete nimewo Zelle ebyen kelkeswa. Sa ou genyen tcheke nou nou menm nap fèl pase pou ou e nap fè sa an tout transparans. Bon avan mwen fini emisyon sa fòm di ke genyen yon sitwayen ayisyen ki li menm an difikilte an Repiblik Dominikèn lè pou li te antre genyen yon mafya ki te sipoze fèl antre Mafya pran tout kòb li genyen, mafya lage pye l. Men misye te antre an Repiblik Dominikèn kanmenm. Misye gen madanm ni lotbò a la a, misye apèn jwenn yon ti travay, men misye nan gwo difikilte paske fi a ansent e timoun nan mouri anndan vant li. Donk, misye voye anpil mesaj ban mwen pou di m kisa m kapab fè pou li. Men mwa je pa darjan paske se sèvis m ap rann ak kominote a. Alò m pa konnen si ta gen yon bon samariten. ki ta vle ede li nan sans sa paske misye di m konsa ke genyen medikaman pou li achte ki ekivo a 4000 pèso aparaman. Donk li pa gen kòb, li sèlman gen yon laptop, li pa ka mete li nan plan e li pa gen moun ki pou pran l nan men l. Donk nimewo sitwayen sa a se plis 1 829 466 92 77. Ban m repran pou nou. Plis 1 829 466 92 77 Si ou menm ou Sendomeng, ou son Ayisyen ki Sendomeng, m panse ke ou kapab kontakte li dirèkteman pou ede li nan sitiyasyon sila paske lè w sove yon vi, ebyen se yon gwo bagay ou fè. Mèsi bokou la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!